Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir d'entrer la caillou pour capable poter baou yon nouvelle émission. Un petit big up à tous les gens qui sont à l'étranger, les gens qui sont en Haïti. Je me sens bien. Je me porte bien. Ça va aller en tout cas, même si ça va mal en Haïti. Mais il faut dire que un maximum de précautions. On connaît le théorème. Muscadin fè mò! Komisè Jean Ernest Muscadin li touye yon endividi ame nan zòn Bèken, m kwè se nan komin Miragwàn, anviwon 2 zè di maten jedi 22 desanm 2022. Daprè chèf pakè Miragwàn nan, nèg sa yo stope a li te vin asasine yon sitwayen nan komin nan lè ekip Muscadin an t ap rapousib li. Nan yon videyo ki pibliye to dan la matine, komisè lan soulinye ke endividi sila, yo pa rive idantifye, te louvri kout zam an direksyon ekip li a. Sa w tande a la, echanj kout bal e sitwayen an li menm li tonbe. Brèf, bravo Muscadin, men yo pa konnen idantite l e se sa k fè tou, yo pa wè a ki gang li afilye. Certaines fois, on peut dire bravo paske si se nan echanj de tir, pou jan bagay yo ye la, nan peyi Dayiti, yon malfra tonbe, ebyen, nou pa menm gade l menm. Nou pa menm di podyab. Men, nou pa p ka dakò, an revanch, si se yon sitwayen, ou touye l, nou pa jwenn zam sou li, E pwi ou di ke li apartenu a tel gang. Eske nou konprann? Paske la lwa li sipoze respekte malgre tou. Depi moun nan se bandi, mete chif nan men l Muscadin. Men, si ou rankontre yon moun, si ou gen pwoblèm avèk yon moun, ou touye l, ou met etikèt bandi sou do l, lè sa a, se nou menm k ap rele w bandi. Eske ou konprann? Kounya la nou pral envite w gade komisè Muscadin nan kad operasyon sila a e sa sete byen pase. Sa son jèn gason la ki tonbe. Mène. Nan echij, nan echanj de tir ansanm avèk komisè Muscadin, bon, e misye tonbe. Viktwa a pati sou Muscadin, men zam ki te nan men misye FK ki t ap tire avèk. e komisè Muscadin ta sanble ke yo di son zam polisye e dapre enfòmasyon ke n konnen misye tire yon moun yèswa e moun sa pran swen nan yon lopital. Komisè Muscadin, nou wè ke yon jèn gason atè a, èske w ka di nou sa k pase? E nou te di kote li bèke ozanviwon de 1 è demi di maten, lapolis e popilasyon enfòme nou. Ki gen ti pi gwo zam nan men l, k ap tire moun. Nou pwogrese vè li a, lè nou pwogrese, nou anvayi zòn nan, nou jwenn ak misye, ba l kòmand, olye li pran kòmand, li chwazi tire sou nou. Finalman, misye fini pa tonbe. Dakò. E se ki bò l tire moun sa yo, komisè? E li tire moun sa yo nan yon veye. Aktyèlman la, moun sa yo lopital Sent Terèz ap pran swen. Se popilasyon an ki te enfòme l. Nou menm, nou te di kote de Bèken. Dakò. On fi ou on gason? E yon gason. Donk li gen manman ki tap eseye sove avè li e bon li te jwenn manman, manman di wi efektivman wi li te lage misye nan wout yo pwogrese vè espas la konsa li tande bal ap tire ok dakò e kounya manman sa kote li ye li menm? Nou arete manman an paske manman an favorize fuit misye si misye te ale se gras a manman an li te prale. Mwen gen yon ti bout papye ki rive jwenn mwen la. Ti bout papye sa a, se danje li make. Menm lè nou pa wè danje a make sou li, men se danje. Se ti bout papye li akonpanye ak yon voice. Yon voice ki dire 24 segond. Koute sa. Mesye frè m yo kòman nou ye? Sa se nimewo plak machin lapolis, machin ofisyèl, machin kò diplomatik. Machin sèvis de leta ke bandi ap sikile abò yo. Si tout fwa nou ta kwaze yo nan lari an, entèsepte yo avèk anpil pridans. Mèsi. Ebyen fò w fè trè atansyon anpil prudans ou menm ki nan lari an paske nèg yo itilize tout mannèv pou kapab kidnape moun. Lè w wè machin sa yo ou kapab konprann ke se lapolis, se gwo otorite e poutan se bandi ki ap sikile. abò yo. Bandi yo ki tout plimay nan lari an, yo genyen tou tout kalte plak pou kapab fonksyone. Sa vle di, yon maksimòm prekosyon. Peyi a fini wi mesye. Peyi a fini. Sa fè yon bon bout tan depi ke bandi gen machin lapolis anba dèyè l. Sa li atò, nan operasyon lapolis konn kouri, ebyen bandi sa yo rekipere machin lapolis. E se la li vin parèt trè danjre pou la popilasyon. Paske nèg sa yo se yo menm k ap frape. Se yo menm k ap fè e defè. Antouka fò m di nou byen ke lapolis li menm l ap frape. Malgre tou, malgre pwoblèm, kalamite, tout difikilte ke enstitisyon an ap rankontre, li ap frape. Nan kad. Komisyon Rogatwa a genyen jij Walter Voltaire, dcpj, ki pwosede ak entèpelasyon 2 endividi pou enplikasyon prezime yo nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Moun sa yo se, Faustin Miradieu, ansyen militè epi tou chèf sekirite yon antrepriz komèsyal nan peyi an. Yo entèpele moun sa yo pou enplikasyon yo nan planifikasyon zak sila. Ya la, Emmanuel Louis, enspektè, divizyonè polis ki afekte nan komisarya Dèlma. Nan kad pèkizisyon ki fèt lakay li, gen plizyè objè yo jwenn e yo sezi. Notamman gen 3 pèmi pòdam nan non ansyen senatè John Joël Joseph. ki li menm tou te entèpele nan kad dosye sila. N ap note ke yon efektif 11 lòt polisye y ap chèche yo nan kad dosye sila ak manda ki emèt kont yo pa bò kote jij enstriktè la. Antretan, swat, li menm ki se yon inite delit nan pnh lan, Gwoup Dentèvansyon Polis Nasyonal Dayiti, GIPNH, Ebyen, moun sa yo y ap travay nan kad strateji ki vize materyalize plan sekirite ki elabore pa bò kote enstitisyon lapolis lan sou lidèchip kòmandan an chèf Frantz Elbé. Swat la deplwaye atravè plizyè ri nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lè li efektye anpil patwouy nan apwòch fèt. Fen dane yo, Lapolis Nasyonal Dayiti yon lòt fwa parèt mobilize pou kapab asire sekirite popilasyon an e kontrekare zak banditism. E toujou nan menm lojik sila, nan okazyon fèt fen dane an, Lapolis Nasyonal Dayiti entansifye prezans li atravè tout jiridiksyon polis. Depi 19 novanm 2022, polisye yo ki afekte nan komisarya Petyonvil, yo menm ki gen nan tèt yo komisè Aladin Jean Louis, Kòmanse deplwaye nan divès ri nan komin sila a. Gen kowòdinasyon près, relasyon piblik Polis Nasyonal Dayiti ki li menm prezante bay piblik la yon repòtaj seksyon odyovizyèl reyalize sou arestasyon 2 endividi ladan yo Jefferson Jolicoeur ki se gran frè timoun 6 zan yo te kidnape nan Kafoufèy. pou al sere li nan Leyogàn, se te nan dat 25 novanm nan. Ekoute e regarde an menm tan. Charly François, Jeverson Jolicoeur, 2 mesye sa yo jwenn arestasyon yo akòz yo ta mete ansanm pou anlve yon timoun 6 zan lakay li nan Kafoufèy nan dat 25 novanm 2022 a. Youn nan patikilarite kidnaping sa genyen, se mobil la oubyen rezon ki fè mesye yo di yo anlve timoun nan. ap koupe fèm kounya la papa li menm ki okouran de sa an bon kreyòl li dwe vin pran men sòl pal la tou kounya la misye ale li menm lal poze avèk sèm pou fè menm bagay la tou sa se youn a menm sè a ou byen yon lòt sè a menm sè a an palan de papa papa epi tou misye se yon moun ki sri sri anpil donk. Sa tout gason konn genyen mwen menm pam nan men manke tankou wap gade bann nan apa li menm konsa trop kòm plezi li mache fè moun mwen nan zòn kote li rete nan kafou la mache fè moun mwen nan kay la li konn mwen renmen lave enposib tèlman li konn mwen renmen lave enposib tèlman lap fawouchem fawouchem pase nan betiz bagay sa yo fè moun pou mwen konsa tout bagay sa yo mwen vin vin fèm mal mwen konn al domi lannwit mpaka fè nan jem tèlman map panse ak bagay sa yo sa fè 2. Moun sa pat menm okouran si timoun lap gade a se kidnape yo kidnape l kay paran l nan kafou feu. Epi avan tou ki kote ou al avèl nan Leogane nan? Se nan yon lokalite ki rele nen fondwa. Hein? Nen fondwa. Ou gen moun la oubyen ou konn la? Nèg la ou ye? Non m pa nèg la. Kòman ou fè? Kisa ou fè pou jere timoun nan pou ou? Ki kote? Eske se lakay ou? Lakay fanmi ou lakay kiyès? Non se lakay se lakay Yon fanmi zanmim nan. Lè w rive sa w di, kisa w fè, kòman timoun nan rive, èske yo konnen se kidnape timoun nan te kidnape? Non. Charly François se yon jèn gason k ap etidye administrasyon piblik nan yon inivèsite nan kapital la. Li abite nan menm kay avèk Jeverson Jolicoeur ki se gran frè viktim nan epi zanmi l. Y ap fè sa k pi esansyèl la. Wi, y ap fè sa k pi esansyèl la. Y ap gaspiye l, apre sa ke y ap gaspiye m dèyè l. Wi, epi l di m ke pou m sere mesaj sa yon kote, m genyen l sou telefòn mwen la. M te kap, m te kap, m te kaptire li, m mete l la. Ou konprann? Se tout, mwen menm tout pwèv mwen se, se sim nan. Se sim nan ki nan milye m, ke m jwenn li an. Men nivo sa, nan de moun sa yo, kiyès ki pi nivo an edikasyon nan de moun sa yo? Pyès ki. Ki pi wo nan nivo dekipasyon? Kè san se otè a nan pitit ou avèk Charly? Bon, mwen menm kisa m, sa m, sa m te, men sa, men men daprè analiz pa m, avèk jan m panse, mwen mwen mete Jefferson Joly kè, men sa k fè m, rezon k fè m mete l. Zanmi, zanmi an k'avèk li a m pa te konèt li. Se pa, se pa le fèt ke ou menm, se pa love ke m gen pou ou, ou konprann, ou vin avèk yon zanmi tou nòmal, makeye'l, se sa k fè m ba, m ba, m bay misye, m bay misye tout posiblite m a mwen menm. Se aprè plent paran ti gason an te depoze nan komisarya Pòtoprens, dcpj ta pral louvri yon ankèt sou dosye sa ki ta pral remonte ak 2 mesye yo kòm prensipal sispèk. gras ak bon kolaborasyon komisarya Gresye ak Leogàn epi otorite lokal yo nan Tonm Gato ak Fondwa, lapolis ta pral rive libere viktim nan nan dat 15 desanm pase a. Lè paran yo aprann nouvèl la, se te gwo soulajman. Lapolis ap kontinye ankouraje moun pote plent lè w viktim oubyen lè w gen moun ki viktim kidnaping. Enfòmasyon w ap bay yo kapab ede lapolis pi byen metrize tout mòd operatwa bandi yo itilize. Konsa fòs lòd yo ap ka pran nouvèl dispozitif pou kwape fenomèn sila. Mwen vrèman dezole. Se domaj ke anpil moun nan sosyete a yo menm deside kontribye nan sa k ap pase nan peyi a la, nan katastwòf peyi a ye. Ekoute, gen yon foto ki te vin jwenn mwen, mwen sezi. M di, Banm tann toujou. Epi se avanyè, lè m tande TT evoke non sitwayen an, m di, apa se tout bon? Cette histoire de Sexy. Sexy, ki jiskaprezan m ta kapab di sa o kondisyonèl, ta entegre baz Vilaj de Dye ki gen nan tèt li Izo. Eske se vre? Si se vre, sosyete a fini. E si se vre, m ap bay tout moun rezon ki di ke RL Prod gen yon gwoup de bandi. lap sipòte. Nou konn poukisa? Lèw nan yon peyi kote ke 2 nèg ki nan politik, 2 nèg ki lè w pran yo, yo ta kapab depite oubyen senatè nan nenpòt kèl peyi frankofòn, ki jounen jodi a ap kole dèyè ak bandi, ap alimante lagè nan geto, ap alimante kidnaping e tou sa, alevwa ti mwen menm. Donk, nou ta kapab fè yon pwosè dentansyon alèz. Kounya m ba nou rezon nou mèt fè pwosè dentansyon konsènan mwen menm. Sou pou yon seri de nèg ki nan gouvèneman, paske nou wè yon seri de nèg la ki pran sanksyon, sa k pase pou yo. Men, jounen jodi a la, men sa k ap pase. An mesye, pou Sexy ta antre nan gang, m pa kwè bagay sa non. TT big up à toi mon frère félicitations pour le travail et mwen menm m pataje enkyetid ou a. ansanm ak fanatik yo. Pandan map pale avèl la sexy misye pa fè piblisite ankò gen radyo ki konn rele misye wi pou anbochel e misye tèlman sonnè kòmsi l konn sa lap fè a misye li toujou ap fè dè egzijans ekstra òdinè enben enfòmasyon m genyen depi mwa jiyè misye genlè tal yon pwogram anba a nan vilaj, epi lè misye rive lòt bò a, misye wè ba a yon ti kras wòz, misye gen lè pa vle retounen ankò deyò. Misye fè yon ti tan Gran Ravin, misye desann nan Vilaj de Dye, yo bay misye fam, yo ba l kay, yo ba l lajan, misye entegre baz la, kounye a yo ba l zam. Pandan m ap pale avè n la, Sexy Misye se yon manb aktif nan 5 segond Vilaj de Dye nan gang Izo ap dirije. M tande la sosyete. Epi m wè gwo nèg ka yon manch long nan men li e misye ap fè pòs boy DH lan Avèk 3 lòt nèg. Lè m fon kou tèt pou m wè ki sitwa a ou konnen m anfas nèg yo ui mwen m di ou wè yo pa wè m epi lè m fon kou tèt pou m di men ki sitwayen sa a kiyès li ye lasosyete yon atis peyi ankò. Publicis nèg ki trè profesyonèl wi. Dayè son nèg ki gen kontra avèk 2 konpayi nan peyi a pandan pil tan wi. Publicist. Ou imajine ke nèg sa a ki entegre yon konpayi ki poul fè piblisite epi kounye a ou wè ki nan gang Se sak fè gon pakèt anplwaye kap kidnape nou al konnen yo kidnape nou m te dou aprè midi a wè m wè m santem pa ok men m di sim pa vin pale ak peyi an m pa vle poum ta fè rès moman yo m pa pale e menm sim pata bon menm sim ta mouri sonje m te di verite sa paske Ayiti destabilize, se paske nos swadizan dirijan yo iresponsab. Apa m di w dcpj arete Ed Lazaro libere l, sa vle sa pwouve m ke dcpj pa konn mennen, pa mennen ankèt sou moun yo. M klè sou sa. Pa gen okenn bagay nèg pral ekri m di a tete pa fè sa, m pa fè anyen non. Paske si n arete Ed Laza n libere l, sa pwouve ke n pa gen enfòmasyon sou moun yo. Osi simple que ça. Alos ke mwen menm jodi a m di w misye son kidnapè. M klè sou sa m fini avè l. Ok. E si w al kounye a w ap jwenn misye nan baz izo. 5 segond. Ekoute. Lè kounye a m rive m ap gade kiyès ki atè a. Publiciste peyi a Bagay sa a sezi. Bon lem pale bay sa a. Se ti gout dlo wi neg dal pran. Ebyen TT vin di n jodi a misye pa selman animatè peyi a misye tou son kidnapè. Al gade video sa, sa a se Ed Lazarre ki la a ki sou ekran an ki a pil lajan sa a nan men l sou tiktok. paske mwen menm chak sa m wè gon jan m wè yo ki petèt ou menm ou pa wè yo konsa men lè m wè yo m pa sèlman wè yo m gade m wè yo e m al chèche m al mennen ankèt sou yo efektivman Ed Lazarre misye nan kidnaping. E gen de bagay m gen dwa poko vle di, men m ap di. Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, tande la sosyete! Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, Lè viktim nan gade kiyès ki sou volan an k ap kondui, k ap rantre Gran Ravin, Ed Lazarre. Yo rele m Theriel Thelus, okay? Mayit sa a. Bon, m swete ke nèg yo prudan. M swete yo prudan. Paske gon bagay ke, petèt m a vin sou sa demen, si Bondye fè ke m plizoumwen Ok. Gon kriz la nan mizik a, nan endistri mizikal ayisyèn nan la. Ou pral wè nan fen ane sa gen anpil djaz ki pap ka al evolye an Ayiti. Ou konn rezon an? Talè map montre w foto Ed Ayiti Libere. Tande byen wi. Ou pral wè nan fen ane a la gon pakèt djaz ki abityèlman al jwe an Ayiti pap kapab al evolye an Ayiti. Ou konn pou ki sa? Paske tout bòs djaz sa yo son seri de nèg aktyèlman la ki anba sanksyon peyi Etazini, peyi Kanada. M pral di w yon lòt bagay nou pral sezi toujou wi. Mwen di w ke plizyè moun yo kidnape nan rejyon metwopolitèn nan, kiyès ki sou volan an k ap rantre Gran Ravin? Èd Laza. Kiyès misye ye animatè peyi a. Ekoute, gon pwovèb ki di, wè lè w pran kochon, alò ekskize m pou sa m pral di a paske sa parèy anpe two vilgè, ou benyen kochon, ou fè l santi bon, ou mete l sou kabann, l ap chache yon labou pou l woule kanmenm wi. Si se ta vre, nou ta kapab di se menm bagay sa k rive pou Sexy. On est artiste, yon nèg kòmsi ki kòmanse gen yon renome nasyonal. presk entènasyonal, men jounen jodi a la pou l t al foure tèt li nan gang, aah mesye bagay yo rèd non m pa ka konprann. Jounen jodi a la m ap mande tèt mwen poukisa yon nèg ou oblije fè efò nan sosyete a? Eske m pa rete yon egzanp? Luckson Sainvil, timoun Site Solèy ansanm avèk mwen pa rete yon egzanp? Luckson Sainvil, mwen m avèk li nou gen yon amitye de long dat. Lè gen eleksyon nan Site Solèy, a lepòk li te nan Minustah FM, se mwen menm avèk li ki te toujou ap fè virewon nan Site a paske nou konnen Site a byen. Men, ban m di nou bagay. Mwen toujou di nou sa, al chache enfòmasyon. Al mennen ankèt. Mwen te konn di bandi bonjou. Men mwen pat janm nan kolabore avèk bandi. Moun ki nan zòn bandi yo ye yo, oubyen te ye yo, lè yo te konn ap pilonnen yo, lè lapolis te konn ap pilonnen yo, se mwen ki te konn parèt. Se sa k fè jounen jodi a la, lè yon nèg di m ap sipòte gang, m pap joure non. M pap plenyen. Men sèlman m konn kiyès mwen ye. Men m toujou di nou ke al mennen ankèt. Le jou ou nou ta wè mwen nan kole dèyè ak gang, m pap janm pale sou moun ankò. Paske mwen fè respè m. Eske nou konprann? Men se dur. Se dur pou wè yon pakèt nèg ki se gwo superstar epi lè w ap gade pou wè nèg sa yo nan gang rèd. Nèg sa yo nan kole dèyè ak gang. Bagay yo fini wi. Popilasyon an pa kapab ankò. Ou imajine jan de bagay sa yo kab rive nan sosyete a? Ki sa yon moun pral di tèt ou? Sa vle di gon pakèt moun ou ta kapab pran pou moun serye. E pi se yo menm ki a lorijin de tou sa kap pase nan peyi a. An tou ka m panse ke sa se yon dezonè. Si se ta vre pou sete fami, yon dezonè pou tout moun ki te byen ak sitwayen sa a. M pa wè kalifikatif pou m ta di sa k pase a si se ta vre. Hum, se twò trist. Antouka TT, anpil kouraj. Morvan, du courage. Youtubè ki a letranje yo ki yo menm ap denonse, anpil kouraj. Mwen m ame mwen de kouraj, mwen oblije tounen yon veritable Robin des Bois, paske je suis encore en Haïti. Gen de bagay w ap fè ou imajine w, Nenpòt moun te kapab pyeje w. Yo voye fanm sou chimen m, mwen eskive. Yo voye lajan sou wout mwen, mwen pase akote. Ti pòv tankou m, pou nèg ap ofri m kat senk mil dola ameriken, m pase akote. M pito mande moun ki nan entènasyonal la. Lè m gen yon pwoblèm, m adrese m ak zanmi ki nan entènasyonal la. Sila yo ki ann Ayiti. Sila yo ki kapab ede nou. Men, lojik sa yo, m pap antre ladan yo, e m pap janm rantre ladan yo. Glwa ak sila yo k ap viv nan geto, glwa a sila yo k ap manje mizè nan sosyete a, men ki aksepte pou viv. ak dignite ki pa antre nan lojik lè yo wè yon bèl sandal nan pye yon ti jèn parèy yo ki nan bandi pou yo menm pou yo kouri al pote tèt yo pou yo fè lajan bò sa son bò gen anpil lajan depi w antre ladan l se US wap kontwole paske nan bò sa gen kidnaping gen tout yon seri de bagay gen negosyasyon politik men apre tou li toujou evidan lè w gen yon lajan nan men w lè w achte yon boutèy byè ladan l pou w pa bwè l ak kè sote. Jounen jodi a la, kant sètèn pèsòn aletranje m anvwa yon grenn dola, lè m pran l m achte yon boutèy byè, ebyen m ap bwè l avèk fyète paske m pa nan bagay ki wrong. Li lè li tan, nou menm jounen jodi a la nan sosyete a, tout moun. ki gen gwo grad nan sosyete a pou n sispann kole dèyè ak bandi. Paske gen yon lè k ap rive tout moun ap denonse. Konpwone byen. Ki rezon? Se paske lè w vle voye bon egzanp lan, se ou menm ki pou kòmanse pa ou menm. Nan 17 vwayaj ke m fè devan lajistis, m gen 5 òdonans ki sòti, tou lè 5 sòti an favè m. Paske lè w se otorite wap denonse, kelke swa kote jistis la ye li te mèt anba yon pon, lè yo rele w fò w ale. Enben jodi a ou wè ke nèg la li menm yo denonse l, li nan pòs lap fè deriv, pa gen anyen ki ka rive l, li rete san zenkyetid. Se menm jan mon frè. Pou sanksyon ke yap anonse a te gen enpòtans, fò lè desizyon jistis la te pran, yo te fè l aplike. Pa bliye konbyen ane ke m genyen map denonse Accra kòm youn nan pi gwo machann dwòg ki genyen an Ayiti. Gen desizyon jistis wi ki sòti pou Akra pa al devan lajistis. Di m, se pa akonpanye Akra te akonpanye Prezidan de la Repiblik pou l t al nan toune? Ki desizyon, ki sanksyon ki janm pran kont li? Jodi a, se nòmal, w ap jwenn de moun, yo nonmen non yo nan dwòg, y ap pi alèz pase ou menm ki kenbe kamera w la k ap chache lavi onètman. Men se sa yo pou n goumen kont li ann Ayiti pou n wè si l te ka viv nan sila. Tout tan poko gen yon gwoup de fanm ak jenn gason ki met tèt yo ansanm pou fè batay sa a, Garanti nou, mizè n pa pou demen. Mesye Belizaire, sa sa vle di pou lè Etazini di gen yon seri de moun li pa ka pran sanksyon kont yo paske yo gen nasyonalite amerikèn? Men, papa koripsyon an Ayiti se Zwazo bèk fè kè li ye. Si nou li dènye rapò e di ye pou la Karayib w ap wè ke moun ki pi plis alimante gwo trafik dwòg la an Ayiti se dè ajan de DEA yo te ye. Jodi an m pral di w byen. Kiyès ki te mete Michael Martelly prezidan sou konplisite Joslèm Privert? Enben, se toujou menm zwazo bèk fè sa. Ou pa di nou byen. Men Ariel Henry yo di ke ki nan konplo pou te asasine Jovenel Moïse. Mwen menm e prizonye m te ye lè sa m pa antre nan bagay gran nèg. Men pou kiyès moun ki kanpe dèyè l e pa zwazo bèk fè? Jodi an la, kiyès moun ki di Jovenel pap janm jwenn jistis e pa menm ameriken sa? Se ke si nou menm Nou ap bay tèt nou manti paske yo pale de okipasyon, yo pale de entèvansyon nou pran mal, se paske nou nan manti a tèt nou. Paske le peyi etè deja okipe depi 1994 ok o retou de zwazo bèk fè avèk Jean Bertrand Aristide. Depi 1994 la li pa fèl menm jan li te fèl an 1915 men li pi mal pou nou paske lè ke lap jerel atravè no vwayou li pa pran angajman nou soufri plis moun onèt yo. Men jodi an, fò moun ki onèt yo, menm lè y ap soufri, yo pa ka touye nou tout. Fò nou kanpe pou nou di ke a zwazo bèk fè, ou pa ka ap kontwole tout enstitisyon nou yo epi pou pitit peyi a ap vin pi mal chak jou. Se responsabilite nou, angajman nou pou nou pran, lè fòs la vini, pou nou angaje nou a dè moun kredib, moun serye pou kanpe devan yo pou di kisa n bezwen pou peyi. Nou salye tout fidèl telespektatè, oditè, oditris yo. Se yon plezi a chak fwa m gen opòtinite a vreman pou m fon ti pale ak laprès. Jodi a, m vin tounen yon kat make. Paske lè m te genyen posibilite, m te vivan, m t ap denonse yon pakèt jenn gason ak jenn fanm ki pa t pran n o serye. Jodi a nou vini, nou konstate fineray la jistis la. Mwen kwè ke nan yon peyi kote ke n ap viv pa gen jistis, men tout moun k ap soufri yo. Mwen m envite la depi dizè pa yon polisye ki di ke ki reprezante pwopriyete RCH 2. Mwen menm panse o ve de la lwa e ke nou pa ka kite peyi a ale pi ba. Mwen di polisye a etan ke polisye an fonksyon, li pa gen dwa pou l ap jere yon stasyon de radyo. Li kontrè a odontoloji lapolis lan e regleman ki reji kominikasyon an Ayiti. Konatel pa pèmèt sa. Bon, kòm mwen menm se yon pwopriyetè, pou evite lè bagay la tounen mal, lè jistis la sou de pye l, m fèmen sit radyo a. Bon, li jwenn dè avoka ki di ke m pa t gen dwa, yo rele m lajistis. Kòm tout peyi a konnen ke, mwen toujou di nou sa, depi lajistis rele w, li te mèt anba yon pon fò w prezante. Paske se pa tout tan otorite an Ayiti ap gen pouvwa pou yo itilize lajistis la jan yo vle. E konsekans ki fè ke jodi a, ou menm jenn fanm, ou menm jenn gason w ap soufri, se paske otorite peyi nou itilize lajistis la jan yo vle, yo pa kite lajistis la sou de pye l pou fè sa l sipoze fè a pou fè valè sitwayen peyi l. Enben si peyi nou rive la jodi an, n ap gade byen pou nou wè, de moun onèt, de moun kredib otrefwa, nou te ka bay benefis di dout, nou wè ke nan ki eta yo tonbe, pou ki rezon? Se paske lè w ap kritike mesye entèl ki nan yon pòs k ap dirije, k ap fè sa k pa sa, ou fin kritike l letan ke w vle, pa gen anyen k rive l. An n pran anekdòt. Nou sonje nan menm pakè sa a, ki pa t la, te yon lòt kote, m t al pote plent pou Romèl Bèl. Paske m te di Romel Bell nan konplisite pou detounen zam ak minisyon ke ladwann sezi. Pou l te kache dèyè sa, li fè direktè afè jiridik la just fon ti pli kachte, voye sa yo vle a pa devan komisè gouvènman. Men kisa k te genyen? Di fèt ke se Arnel Belizaire, yo te di se yon anmèrdè ki pa vle pouvwa a mache. Men, menm jan m te di l. Mon ami frère Jean Mona pa envite m nan emisyon paske m site non moun lè map pale men jodi a yo fè m pase pou yon bèt nwa men zwazo bèk fè di l pran sanksyon men Canada di l pran sanksyon yo site non men m wè tout moun ap repete pou ki rezon se paske nou menm dè ke n jèn nou pa ka gen valè nou pa ka onèt mwen menm Anel Belizaire votre serviteur m di non ak peyi mwen di yo ke map fè tout sak depann de mwen pou m respekte la lwa e lè map pale m pa nan voye plon gaye map di entèl. Konbyen lane m genyen m ap di nou nan sosyete a, men sa k pral rive. De ki dwa Salim Soukar genyen pou gen tout zam sa yo k t antre onon de Salim Soukar? Loran Lamòt jis siyen yon ti bout papye, li òdone direktè jeneral ladwàn bay Salim Soukar tout zam sa yo. Enben nou pa t ba l enpòtans. Nou te di kite peyi a mache, enben men konsekans lan jodi a. E blan k di womèlbèl nan trafik zam kounye a, nou tout ap repete l, men lè mwen menm, ki reprezantan Dèlma ak Taba ki te nan paleman o non di pèp ayisyen ki t ap denonse lè deriv, nou te konsidere m kòm yon anmèdeman. Jodi an, yo te vle touye m pou dyòl mwen an Ayiti, men tout moun k ap spekile, di m de ki sa w repwoche m de tout sa ke mwen menm m ap repwoche depi plis de dizan yo. Enben, jodi a, men konsekans lan. David Arnel, ou gen gwo enkyetid pa rapò avèk fonksyonman jistis la, peyi a? Mesye! Menm moun fou nan lari yo gen enkyetid. Mon frè, lè gon jistis ki nan eta sa a nan peyi a, pa gen nou youn non ki moun. Se ke nou tout ka viktim a nenpòt ki moman. Paske ki sa k fè valè malere k pa gen non yo? Se lè gen jistis. Lè yon moun fè w yon abi, lè yon moun fè yon bagay ki pa nòmal, ou di ke ou pral devan lajistis, se lè ou pa jwenn jistis. E poutèt sa, sa k te anseye nou yo di lajistis elèv yn nasyon. Lè m tande moun ap kritike Ariel, mesye, kòman ou pral kritike Ariel lè w jwenn yon pakèt voryen, yon pakèt vwayou, depi gen yon ti envitasyon, yo tout al chita ak Ariel pou relasyon. Enben, Wa Henri pa gen anyen ke w ka repwoche l. Men si te gen moun reyèl, lè ekip Ariel la envite, li te wè se manman n, papa l, zanmi n ki bò kote l sèlman, li t ap di a, nan direksyon m pwale a mesye, l pa bon. Fok nou fon pa poun reflechi. Men, lè l envite tout vwayou, tout voryen yo gentan al chita epi yap kritike l. Sou kisa yo baze pou yo kritike l lè ke yal chita avè l? Enben se menm jan avè ijistis la mon frè. Ou menm ki malere k pa gen non. Jodi a nèg la di w li pral touye w, li pral fè w abi. Enben, se mawon pou mawon. Jan w wè m fè kounye a la, ou pa wè andeyò m rete? Paske mal nan mòn, paske si yon nèg di m lap fè m abi la, paske m tap bat kò m twòp lè m te palemantè, m pa gen okenn kote m ka rele. Ansanm de sanksyon Kanada pran yo eske w panse l kapab ede peyi a alavni? Sa yo pa sanksyon. Sa yo dilatwa ou konprann pou fè sansasyon. Sanksyon mesye, mwen m toujou di moun byen m konn sa k sanksyon, m te lekòl mesye. M te nan lame, m se yon jiris nan kò metye. M konn sa k sanksyon. Lè ke vrèman m ap fè machandaj avè w, m di m ap pran desizyon kont ou epi w alèz de tè mouvman, w ap sikile nòmalman pa gen sanksyon li te mèt moral mon frè. Pou l aji sou moun nan. Fòk gen jistis kap mache. M di w wi, sanksyon an te mèt yon sanksyon moral. Pou l gen rezilta e repèkisyon sou moun nan fò lajistis ak mache. Toutan ke otorite bò lakay se sa yo fè de jistis kap mache. Prezidan Ariel Henry mesye nome prezidan kasasyon. Mezanmi nou serye? Eske n serye ak tèt nou? Men nou wè m fèk kare bèt nwa. Paske sa ki ilegal la, mwen menm lè map anons, map denonse l pou ti jak. M ap gen menm pozisyon an pou Ti Pyè, ki vin fè ke eleman jenan se mwa. Dans une circonstance pareille, mwen menm mwen wè ke moun k ap peye konsekans lan se nou k devan m nan la, lè jèn gade. Petèt ou gen 22 zan, 23 zan kantre nan metye a, mwen m gen 52 zan. M antre nan palè nasyonal an 1988 kòm ofisye de sèvis, m te youn nan meyè eleman k pase anba Angelou nan palè nasyonal, m se yon gad, m fyè pou m di l, e se gras a gad la k mete m nan nivo ke m ye a, m pa konn nèg ki ka fè m pè. M respekte tout moun men m pa pè oken vagabon isi. E Mwen di tout moun ke m ap denonse yo. Jou yo konnen ke Arnel Belizaire kòm sèvitè ki reprezante Dèlma ak Taba o nivo di Parleman Ayisyen, 49 lejislativ, rantre nan konpwomisyon ak kèlkeswa otorite a, l ap denonse yo se pou l ka kache dèyè yo. Denon, men men m avili m. Moun yo di m se a Lamòt gen avè m, mwen di moun yo m pa gen anyen a Lamòt. Lalwa pa bay Laurent Lamòt dwa pou l te fè kòmand tout zam sa yo o non Dessalines Soukar. Enben jodi a, Zwazo Bèk fè di l, Kanada di l men pa gen anyen ki nouvo. M te di yo deja. Ki sa yo te janm fè kont li? Mwen te di Romel Bell nan detouneman zam e minisyon sezi pa ladwann. Yo pa t janm te pran sanksyon. M al pote plent lajistis. Mezanmi, la nan pakè a m desann sou Bisantnè a. Kòm palemantè, m di m fè travay mwen onivo di paleman yo pa fè l, bon m ale kòm senp sitwayen. Nou pa rann nou kont jodi a la, menm moun ou te gade w kòm modèl otrefwa, jodi a la l ka tonbe nan kòripsyon, nou konn poukisa? Paske pa gen sanksyon. Moun nan k pwofesè depi 25 an, li wè lapoul on ti teryòs, men lajè dyòl sou li, men l toujou rete diy, onèt. Lòt nèg a fèk parèt, difètke l tonbe nan koripsyon, nan vòlè, li gen pi bèl kay, li gen pi bèl oto, e jodi a se li k gen ora nan sosyete a. Gade byen pou nou wè kòman laprès vini kounye a la. E tout moun ki gen de ok nan sa k pa sa e li laprès bay pale jodi a. Nou konn sa k fè sa a? Beethoven François Fils fin parèt la a. Mwen menm, m wè pakèt gwo nèg la yo pa konn se Beethoven François Fils. Pou ki sa? Li pa nan vòlè, li pa gen non, li pa nan sa k pa sa. Depi w pa nan sa k pa sa an Ayiti jodi a ou prèske pa gen enpòtans pou yon seri de moun. Enben men sa pou n goumen kont yo. Mwen moun nèg ka touye m, mwen pa ka fèmen djòl mwen paske mwen di l. Nan dosye Joseph Felix Badio. Depi lè Badio an kaval, m ta kapab di sa fè 2 fwa li lage yon voice ki vin trè viral sur les rezo sosyo. Felix Badio a ete akize. dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jiska prezan m ta kapab di ke Felix Badio rete yon moun ki an kaval. Men depi nan premyè voice li te fè sòti a, voice ki tap sirkile a travè lè rezo sosyo, tout moun te di ke ekoute cet homme la li pa nan mawon. E li te vini m ta kapab di nan yon. Pèspektiv pou w kapab mete le pwen sur les i, dekilote yon seri de moun, m ta kapab di montre feblès lajistis la menm dan se peyi. Antouka premyè vòys la li pase men se dezyèm vòys la ki vin parèt plis enteresant. Apre premye vòys la. Tout moun te di ke ekoute, ben nou pa tande Félix Badio, ou est il passé? Il y a certaines personnes qui disent tout simplement que ben sitwayen sa a, yo manje l deja. Eske n konprann? E pourtant, à la surprise générale, Félix Badio parèt ankò. Kite m di nou, m ta kapab di fantom nan pale. Men moun ki te kwè ke sitwayen sa toujou la an cavale, celui qui est en cavale, a parle. M retenu yon pakèt bagay. Mwen retenu ke Felix Badio montre ke pa gen jistis. Jistis nan peyi an se kòm si se yon moun ki gen yon plim wouj nan men l e l ap fòse pou l fè l ekri an ble. Felix Badio montre pa A plis B lankèt mene pa la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè se yon ankèt ki konstitye deleman Byen vid, se kòmsi les enquêteurs yo menm yo dilijante ankèt yo a sur la nature. Pa gen pèsòn moun ki te enkli nan kad ankèt sila paske pou Félix Badio, la conclusion de cette enquête, li ta dwe site non yon seri de pèsonalite. Il s'en prend à certains journalistes en même temps. Félix Badio, Vini nan yon lojik kòmsi yon nèg ki gen anpil teyorèm matematik sou li pou fè w konprann ke lè w di a plis b li bay sa. Èske nou konprann? Donk misye vini avèk yon premye mansyon lafòm nan kòmansman dyalòg li a ou ta kapab di ou yon ti jan nan difikilte pou konprann. Men alafen de son diskou paske quand ça dure 10 minutes environ ebyen ou ta kapab di son veritable diskou Félix Badio montre pa a plis b Dcpj pa fè ankenn bagay ki serye. Direktè a pa t dwe siye anba sa a. Donk, li menm li di ke le jou ou nèg yo ap fè yon ankèt ki serye, y a va mete non l e li menm l a va vin pann tèt li nan dcpj. Quel histoire! Se yon defi wi Félix Badio ap bay. Bon, antouka, Jovenel Moïse asasinen, anpil moun enplike, genyen moun yo arete ou pa janm tande bri yo, moi je me demande, pèlmèl. Tande byen wi eske ce Felix Badio la li pa yon moun kote li a komsi ki santi l alez plis pase m ki nan difikilte ki pa kapab mache libe libe nan potoprens eske nan moman nap pale la Felix Badio se pa moun kap sikile libe libe nan potoprens awe se kestyon sa w kapab poze tet ou nan moman nap pale la eske Felix Badio se pa yon moun ki aletranje kap viv byen m ta renmen. Nou eseye jije ansanm avèm paske kant on moun li an kaval epi li fè yon deklarasyon konsa pa gen anpil Ben Laden nan mond lan ankò. La m ta kapab di c'est un véritable Ben Laden ki a parlé justement pou kapab distraire otorite ayisyèn yo. Quelle horreur! Au final w ap sèlman di tèt ou ke se Jovenel Moïse ki antò paske yo asasinen l. Anpil moun ki asasinen l Yo ap viv byen. Yo gentan lage. Ou pa konprann non. Se Jovenel Moïse ki pat konn mennen batay paske lè w ap mennen batay avèk malfrendeng, anfas malfrendeng, ebyen ou gon jan w konpòte w tou. Tankou jan Andris Riché te di l, fòk ou konpòte tèt ou an malfrendeng. On écoute Joseph Félix Badio. Ankò yn fwa, mwen koube m byen ba pou m salye tout moun ki chwazi le bon sans, le gwo bon sans. Nan yon dosye parèy ki fè koule bokou dank jiska prezan, ke anpil moun itilize pou yo fè afè pèsonèl yo pase, pandan ke vrè pwoblèm nan pèsonn pa deside atake l. Yo di souvan, Jamais deux sans trois. M pat panse ke m tap vin pale ak moun ki gen bon sans e ki fè sans nan yon dosye dankèt kriminèl lasasina di prezidan Jovenel Moise kote chak moun ap itilize l pou afè pa yo. M pa t deside rantre ankò nan dosye sa avèk demach sa lalwa di pou fè ke mwen te fè. Malerezman, sa pa fèt jan l ta fèt la, donk m oblije vini mete moun ki gen sans. E sans, le gwo bon sans, fas avèk detay sa yo. Gon w ankèt ke dcpj di pa rapò avèk on rapò pasyèl ke l fè, ke l mennen e ke l ap kontinye mennen. Jiska dat. Pèsonn moun poko fanke nan kèt se mwen t dil Joseph Felix Badio avèk tout bon sans li tout moral li tout ekilib li san bronchi mwen repete ankò poko gen ankèt mwen repete ankò rapò dankèt sa. Li telman koman chalel odel ap moute anba vant mesye dcpj yo kounya yo wè ke fok yo pase nan lot faz pou on anket kriminel konsa paske depi gen san vèse son sakrifis. Se yon sakrifis ke w moun peye a la nati. Ou dwe pran ankèt la sou 2 fwon. Pou moun ki fòme yo, pou moun ki gen bon konprann yo, li fasil ke yo ta pral itilize le pantagram. Men pa le pentacle. Pase si w al nan pentacle la, se triple flèch la ki alenteryè de yon sèk. Lè sa nou pral tounen an won. Nou pral oblije itilize le formule cardinale de l'univers, nou tout ap pèdi. Pase ke trigonometri pa fèt inosan. Pwobabilite pa fèt inosan. Donk, sòti de yon matris pou w rive a yon ka de pwobabilite, w ap retounen nan trigonometri a. Ou pral vale de ka fwa de pi plis alfa. Donk, ou nan yon sèkl. Ou p ap sòti ladan l. Se la yo vle foure nou. E m tout moun ki pran konesans, ki granmoun m konprann moun ki pou franchi sèk la fò l kraze konpa. Nonb de ka posib sou nonb de ka favorab pou rapò sa abouti avèk yon bagay, zewo. Pase ke ankèt la pa gen ankenn tablo t fèt sou li. Si w kanpe le pentagram, li fasil pou w konprann il y a la tèt, lè de bra, lè de pye. Donk ou gontan gen senk tablo. Ki tèt pansant ki vini avèk on tèl krim? Fò w al nan tablo nimewo 1, les acteurs internationaux. A tout konplis yo. Fò al nan tablo nimewo 2 lè w fin kite tèt lè w pran bra a. Les acteurs locaux ak tout operatè l yo. Lè w fin nan dezyèm tablo a fò w al nan twazyèm tablo a les différents enjeux autour de cet assassinat. S on bagay fasil ke l ye. Lè w pran premye, dezyèm, twazyèm tablo ki la tèt e les deux bras. Kounya fò al nan pye a. Ou konprann ki katriyèm tablo a, sentèz dè twa premye tablo. Kounya ou pral nan dènye pye a, aksyon a antreprann, senkyèm tablo. Pa gen, pa gen maji ladan. Se yon kesyon de bòn fwa, de volonte. Men pou ou menm dcpj, Frédéric Leconte. Jodi a se ou t pran le mal courage pou siyen anba yon betiz konsa pou voye bay yon batonye ou gen yon komisyon rogatwa set komisyon rogatwa est emane de kèl otorite pa kiyès e ki motif ki genyen ladann e pou siyen sa monchè w detwi karyè w monfrè. M kwè ke apre dosye L'histoire de Josué Jean, prêtre de Vodou, alyas Tropicana, ke w te tonbe ladan l, e mwen ki te retire w. Ou mèt te gen avoka, men se mwen ki te retire w. Direktè jeneral lapolis t ap fè demach pou ou. Daniel Ulysse viktim, yo mete l deyò nan lapolis pou dosye a, Lenspeksyon jeneral, men se mwen ki sove w. E lè m t al fè arestasyon sa a nan Pòl, Gary Pierre Paul Charles t ap travay nan yon lòt stasyon radyo. Li te di m ba l Scoop pou lè l fè radyo l pou l rele Scoop FM. Li te sèl jounalis ki vin nan dcpj lè pèsonn pa t ka arete Bélony sou nan Pòtoprens. M te kite l al kote l t ale a epi mwen menm mwen vin avè l. Men m konn sa sa te koute m tou wi mesye vous venez d'outrepasser vos droits responsabilite ke nou genyen nan dosye parèy pou aksepte back avèw al jwenn patron pou patron an di w tout otan ke Badio vivan li menm li mal alèz Li ba nou delè mwa desanm pa pase degaje nou bay Badio e nou al fè presyon sou yon jij ki pa konn wòl li, li pa konn sa ki sa yon jij denstriksyon kote dosye nan men n pou l rele yon moun pou l tande moun nan si l vle l fè manda depo pou li lè sa l ta nou ta p alèz pou n vin tye l nan prizon an mesye menm jan n tye Gilbert Dragon pou ki rezon kounye a se makak n ap fè. Mesye, a pati de voice sa ke nou tande a, nou pa gen ni dwa, ni otorite sou moun kap pale a. Vous n'êtes que des voyous, des sales menteurs, des délateurs. E nap peye l. Men sa ka pral pi rèd la, se demen ou pral tande fanmi nou pral rasanble. Yo pral jwenn medya sa yo ki te ba nou fè pwopagann kwazad sa yo. Moun sa yo, nou pral jwenn yo. Pou patron sa yo ke nou tap travay la pou vin di monchè fò misye jwenn jistis menm jan jodi a yap mande pou Jovenel jwenn jistis men yo tout te kontribye pou Jovenel rive kotel rive a men jodi a nap chèche pou mete kran sou moun nou chwazi yon move sib mesye Nou mal pati. An depi de tout malpwòpte ke nou ekri nan yon dosye, nan paj 25, 122 paj la gen yon fizi daso pou ULCC. Men fò nou gen konsyans ke ULCC pa sèvi ak fizi daso. Kote l jwenn fizi daso sa a pou l te bay la? Ebyen ULCC la al chèche mak fizi a, chèche non fizi a ULCC te genyen. Nan paj 27 n ekri apateman anfas di prezidan. Nou fè espre nou pa ka bay presizyon. Nan paj 30 nou fè nou fè rekonesans a twa repriz depi lamezon plase dan en plan siperyè. e dominan sèl di chèf de leta men kot mezon sa a rann tèt non sèvis pran mezon sa pran foto l met koulè l mete tout konpatiman l fè pòtpawòl lapolis la bay yon Yon konferans de près mande lè sa a Badio ap vini a tout yon kòd. Ou wè di kote dwa a lantre de lè dcpj, gen pakin kote nou met pakèt vye machin nou sezi plis sa n ap itilize. Gen yon pye bwa ki kontigu avèk la clôture de la Direction Générale de la Police Nationale. M ap pann tèt mwen ladann. Jovenel jwenn jistis imedyatman. Men si nou pa ka fè sa a mesye, pann tèt nou nou menm. Nou son bann idyo, salo, malonèt e nou pa diferan de gang ame k ap detwi popilasyon an. Si dcpj pa netwaye peyi dayiti pap janm sove kotel ye paske nou son dal kowonpi depi yo ka bati kay pou nou yo ka ba nou kamyon sab yo ka ba nou fè yo ka ba nou siman yo ka ba nou blòk nou gentan gon patwon e lalwa sa nou fè de li mwen m respekte lalwa m mande jij tande m poukisa jij la pa rele m. Sal ye fòm gen stati an kaval pou nou menm pou nou di ah nou te a la rechèch de nome Joseph Felix Badio nan echanj de tir nou stopel il a ete stope e pa konsa nou pale mesye vous n'êtes pas different bande des delateurs an depi de tout aksyon malonèt sa yo Nap fè konminezon toujou? Nou malonèt. Enben mwen vin pale la. E m disponib e m dispoze. Ban m randevou. Kòm nou gen otorite pou nou vin fè konminezon, mande telefòn, mande plak machin. Men m bay nimewo a. M bay nimewo a tou wi. Luckner Désir te mande mwen pou m vin nan stasyon radyo l. Li pa gen kouraj pou l di ke l te ban m envitasyon m vini, li pa resevwa m non. Li pa gen kouraj pou l di sa non. E lè l pa t la, de diz, de nev è karann senk a diz è e ka m ap kite. Se sekretarya a wi k ban m yon plim, m pran yon fèy papye m fè yon, m grije yon nòt kite pou li. Monchè se byen malere, m te renmen sa w te fè a. Ou mande m pou m vini, m vini. Malerezman ke w pa la. Chwazi yon jou egzat ban mwen. Men annatandan. Adrès Ezayi Seza di yo, lokalite ke l site yo, Tomasen, Kwadèboukè, Vivi Mitchèl, pou odyans li an ka alèz, di l kote l Badio ye egzakteman. Paske l konnen. Paske li menm avan l te di Badio yo touye l Matisan a desak lajan l te gen yon ansyen senatè avè l. Liknè Dezo okouran. Se ou te di ke ou konnen Koutye ki te ap chèche kay la pase m te gentan ba l kòb la 7 mwa alavan nan Pelerin 5 pase m te egzije la m jwenn li. Donk ou gen dè enfòmasyon pou w bay lajistis. M pa wè ki sa ki pwoblèm nan nan sa la a. Men si w te onèt Luckner Désir, ou t ap di ke m te bay Badio randevou. Men l vini malerezman nou pa t ko kòmanse emisyon an, emisyon an kòmanse an reta, Badio n a ba w lòt randevou. Ou pa menm kite odyans lan okouran. Donk mesye plan nou an ap mache wi degaje nou men m di w demen si Dye ve bat pou se pa nou yap fè makak kounya k pral mande jistis pou nou nan vyole dwa moun ou konprann paske m pa wè gen ankenn bagay ki konplike la non m pa kwè gen ankenn demach ki pa ka fèt la non nap defye lalwa epi demen si Dye ve se nou yo pral mande jistis pou nou. Mwen ankò disponib. Mwen ankò vivan, nou poko ka fè ak sa sou mwen. An depi de tout sa nou tap di menn barel la, misye tonbe, yo tirel, li a goch la dwat. Mesye se nou t chwazi sib la. Si nou fon bon chwa. Se nou t chwazi konba nou. N'oublie pas, le vainqueur c'est celui qui reste debout après le combat. Bonne chance. Se pa mwen sèlman kap pran nòt men m panse ke anpil lòt moun ap pran nòt wi Jovenel Moïse ki antò paske jounen jodi a la a se yon nèg ki an kaval kap pale se kòmsi li pa pè anyen ou konprann se kòmsi anyen pa ka rive l elas Jovenel wap regrèt kote w ye a se pa konsa ou mennen batay nan mitan sanginè. N ap travèse nan yon lòt dosye ki gen rapò ak politik, petèt pou la premyè fwa ke Mirlande Manigat elle est désignée pou reprezante le secteur politique dans le Haut Conseil de Transition. Gen anpil aktè politik ki siyen yon dokiman konsansis nasyonal. Pwofesè Mirlande Manigat ta dwe reprezante sektè politik la nan sa n ta kapab rele Haut Conseil de Transition an. Daprè non-alinye yo, Madam Maniga se yon kosyon moral pou tranzisyon sila. Moun yo dezinye pa bò kote sektè yo pou fè pati Wo Konsèy Tranzisyon an se moun sa yo, Mirlande Maniga, Mesye Laurent St-Cyr epi Pastè Calixte Fleuridor. Genyen 3 manm Wo Konsèy. Tranzisyon an ki ta dwe enstale ensesamman. Tèt chaje wi la. Antouka, an nou tann. M panse ke Madam Maniga t ap kouwone karyè li avèk pòs sa. Premye Minis Ariel Henry rankontre, se te mèkredi 21 desanm 2022 an, nan yon otèl nan kapital la, responsab ak reprezantan pati politik epi manm sosyete sivil lan, genyen tou sektè prive afè lan. Dapre Primati, rankont sila enskri nan pèspektiv finalizasyon, tande byen, ak sinyati yon dokiman ki rele Document de Consensus National pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon, dapre sa Primati fè konnen. Rankont sa dewoule nan dat 21 desanm 2022 an nan Petyonvil antre Premye Minis Ariel Henry ak responsab politik epi sosyete sivil lan, sektè prive afèr lan. Se te okazyon pou patisipan yo finalize epi tou dezinye yon dokiman ki se dokiman konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enkliziv yon mannyè pou eleksyon kapab rive fèt. Chèf gouvènman egzòte aktè yo pou kapab pran. bon jan rezolisyon dè mentnan epi mete an pratik si yo vle pou kapab pran yon lòt direksyon ak peyi sila a e pou kapab debouche sou sa n ta kapab rele yon modènite politik e ekonomik. Daprè Premye Minis lan, konpwomi nasyonal sila a se yon premye etap, yon premye. pas dans bon genre direction. Il nous faut maintenant apporter à la nation la preuve de notre bonne volonté en mettant rapidement sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus choisis en connaissance de cause par le peuple haïtien dans le cadre des élections libres, inclusives et transparentes, a-t-il souligné. Donc, dit là. Hein. Ariel faut que nous ayons une nation en preuve, Nous gen bon gens volonté pou nou kapab mete sou pye bon jan enstitisyon demokratik, epi tou, li menm pou rann direksyon afè peyi an ak moun ki eli, nou pa bezwen di anyen ankò non. Sa vle di Ariel en route vers les élections. Ariel Henry en route vers les élections. Eske se blan kap fè Ariel fè eleksyon? Pa gen manti nan sa. Ariel, e m panse ke ane 2023 a. Li kapab purman e senpleman yon ane elektoral. Areton lè marchandaj egoyist. Ann panse peyi, se sa li di. Lè gen machandaj, toujou gen pri pou peye. E sa souvan ale nan enterè yon ti gwoup moun. Se pa nan enterè peyi a, se pa nan enterè kolektif lan. Se sa chèf gouvènman an fè konnen. Ariel Henry di li pran angajman pou kapab mete mwayen a dispozisyon pèsonalite yo nan premye plan ki fè pati konsèy. trois personnalités désignées pour capable faire partie au Conseil Transition. Hein. C'est Mirland Hippolyte Maniga, Laurent Saint-Cyr et puis Calixta Fleuridor. Quelques réactions pour vous. Et là, vous allez regarder quelqu'un que vous adorez détester. Son nom, c'est André Michel. Voici pour vous. C'est un processus qui durait environ, euh, on nous dit, euh, grosso modo, depuis le mois de juillet, équipe indépendante de facilitation, ça a été constituée pour discuter avec différents secteurs, différentes organisations, structures, sociétés civiles, gouvernementales, internationales. Et contrairement à ça qui connaît d'une manière générale, équipe facilitation, ça, lui-même, mis pas de travail e de manyè kominike nan laprès eksetera. Paske nou te vle dabò finalize travay sa a e fè ansòt ke tout sektè yo mete yo dakò dabò avan ke nou al pote l devan piblik lan. Se yon pwosesis ki te long anpil, avèk anpil wo e ba, kote ke lè nou te kòmanse te genyen prensipalman de gwoup daktè ki te retwouve yo anndan yon seri de akò, ki pa la swit, Akò sa yo vin pa kenbe, vin gen rekonfigirasyon du secteur politique. Sosyete sivil lan li menm kenbe nou e li mennen nou nan fòmilasyon de yon ansanm de pwen de konsansis ki diskite avèk sektè prive an, ki diskite avèk gouvèneman, ki diskite avèk sektè politik lan. Pwen de konsansis sa yo ki sa yo ye? Se sekirite, se la gouvènans de la konsansis, se la rekonstitisyon de la Cour de Cassation, konstitiye yon CEP e mete peyi an sou ray de yon revizyon konstitisyonèl e òganizasyon dè eleksyon. Nan akò sa a, dokiman dakò sa a, fondamantalman, li siyen pou li bout 7 fevriye 2024 avèk enstalasyon delu a tou lè nivo nan peyi an. Men li gen yon pwen fondamantal ladan l ki se jan nou sot di l talè a ki se lasekirite e o nivo de la gouvènans l ap genyen la miz an plas de yon wo konsèy de la tranzisyon. Wo konsèy sa a li menm ki ap genyen 3 manm ladan l kote ke atribisyon yo fondamantalman se dèzatribisyon estratejik nan oryantasyon estratejik pou pèmèt peyi an retwouve lapè. Retwouve chimen sekirite alimantè e sosyal, pwosede a refòm enstitisyonèl ki l fo yo e mete peyi an sou ray on dyalòg pèmanan ki pou fasilite pwen nou sot di talè an ki se revizyon konstitisyon an avèk òganizasyon de eleksyon. Wo Konsèy sa a, li genyen yon reprezantan. sektè prive ladan l, yon reprezantan sosyete sivil ladan l e yon reprezantan sektè politik la ladan l. Jodi a, se te jounen pou te vin kote ke tout aktè yo te vin di yo dakò avèk sa ki anndan dokiman sa a. Ce document a été validé il y a de cela près de 2 semaines nan nan des réunions, ateliers etc. Et là, se te jounen kote ke tout Ekip yo te rankontre pou di ke nou dakò. Donk nou kapab anonse ke le peyi è dote d'un consensus, d'un vrai consensus inclusif ki kapab fasilite ke nou adrese pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavichè, pwoblèm, ansanm de pwoblèm ke nou genyen e sitou fè yon tranzisyon ki pa yon tranzisyon. inikman dòganizasyon de eleksyon men yon tranzisyon estriktiran pou nou pa retounen nan kesyon tranzisyon ankò. Le gouvèneman reste en place men jan nou kapab li l nan dokiman an, une fois que akò sa siyen, HCT an, Haut Conseil de la Transition an, L ap genyen avèk Premye Minis lan pou yo evalye, fè yon evalyasyon de ansanm dè pa dè aparèy enstitisyonèl. Paske le Haut Conseil est garant du bon fonctionnement des institutions et lè sa a, les ajustements nécessaires seront faits. Wi, nou diskite, kòm mwen te di l talè a, au départ, e panawo, panorama politik lan te genyen ladan l yon ansanm dakò. Pen. Montana, 11 septembre, etc. Se avèk yo ke nou te kòmanse travay an jiyè lòske on a kòmanse. Men antretan, konfigirasyon pa nan Wama pou politik lan, wap vin, wap wè ke li te vin chanje, ou vin gen konpwomi istorik, etc. Nou kontinye travay avèk yo e nou te kontinye travay avèk yo. Nan sal sa la a, kote ke nou sot asiste e sektè politik lan ki sot reyini, te genyen moun ki lye avèk tout akò. Maten an, nan travay avèk sosyete sivil lan, Te genyen de sosyete sivil ki te anndan tout akò istorik sa yo ke nou te pale an. Donk, nou panse ke nou bay peyi an la yon dokiman ki kapab oryante de zaksyon striktirant tout siyen. Jan nou sot wè a, nou wè jan ky a te long anpil pou siyati e nou di ke o nivo de konsiltasyon ki te òganize pou On a konsilte prè de 168 pati politik anndan peyi a. Gen plis pase 2300 òganizasyon sosyete sivil ki konsilte atravè les 10 departements du pays et dans la diaspora. Pwochèn etap nou se nan men otorite yo. Aktyèlman, le Haut Conseil est officiellement constitué. Le gouvernement va posede selon sa ki yanda akor lan a promulgasyon de arete de mizan plaj a CT1. et que nous espérez que d'ici la fin de cette semaine le ACT sera installé pour commencer le travail avec le gouvernement pour combler la cour de cassation pour mettre un CEP en place et posséder le... Manm ACT yo, pou le moman, sosyete sivil la valide la pèsòn di pastè Fleuridor kòm reprezantan l. Sektè politik la sot valide le non de madam Maniga kòm reprezantan l. E aktyèlman nan moman n ap pale la, la sosyete sivil, le sektè prive est en train de travailler. Ki pwopoze? E il y a une proposition ke m pa kapab di paske fòk nou tann ke yo valide l pou nou kapab lage l. Toutalè konsa m panse ke n ap kapab konnen. Se Doktè Jean Vilmont Hilaire, manm di komite endepandan de fasilitasyon. Poukisa se jounen jodi a ki fè gen plizyè aktè politik ki dakò siyen wap fè? Kisa k chanje? Non poko gen anyen k chanje, se l'avenir qui dira le reste. Donk nou menm nou de bonne foi, nou ta renmen bagay yo chanje reyèlman dans le bon sens et surtout map reprann tèt mwen afè ensekirite a kap kraze pèp la, bagay sa son. Se yon kansè pou nou eradike anndan peyi a. Pou sdp, sa ki konte pou nou, se peyi a. Sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye an. Nou reyalize, e se youn nan rezon k fè n te al siyen akò 11 septanb lan, ke polarizasyon peyi a okazyone ke mizè lan, ensekirite an, De jou an jou, l ap monte pi wo. 11 septanm nou te fè konsta a, nou te siyen men malerezman te gen anpil lòt gwoup, anpil lòt pati politik, anpil moun nan sosyete sivil lan ki potko vreman konprann nesesite de kraze pou nou kraze polarizasyon an. Sèt, nan yon dokiman ou pa atann ou gen linanimite. Men jan ke 11 septanm te ye an, Li te manke lòt fòs ki te lòt kote ou ki pa t pozisyone yo. Apre anpil mwa travay, anpil va e vyen, avèk yon dokiman sou yon konsansis nasyonal ke yo rele yon konsansis istorik, anpil gwoup, Nou sot tande la a ke gwoup ki tap òganize va e vyen sa yo, ki te konstitye yon sòt de medyasyon, yo di w ke gen menm yon santèn de dokiman, paske se a refè. A chak fwa ou panse ou pral fini ak yon dokiman, gen yon lòt gwoup ki gen lòt pwopozisyon. E sesi se atravè le peyi. Finalman, nou rive nan yon moman kote nou jwenn yon konsansis avèk dot gwoup de la sosyete sivil, di sektè prive e de la klas politik, pou yo siyen dokiman de konsansis sa ke yo tout ke yo travay ladann nan. Apre sa, dokiman de konsansis sa li rete ouvè pou tout lòt kouch ki deyò ki poko antre vini vin konnen sa ki anndan dokiman de konsansis lan ki vize 1. Mete an plas yon estrikti ki se Haut Conseil de Transition. Nou sot tande la a, Sektè e sektè e sosyete sivil lan maten an yo te gen plenyè yo, yo deziyen Le Plasteur Fleurinord kòm manb nan HCT a, yon Haut Conseil de Transition ki ap genyen 3 moun. Dezyèmman, sektè politik lan sot reyini la, nou wè se a l'unanimite yo deziyen Madam Manigat te deja gen yon konsansis sou sa pou Haut Conseil de Transition an. qu'on y a arrêté là que le secteur économique, le secteur privé, qui pourra le réunir et qui pourra le désigner Mampayo, qui pour constituer trois membres dans le Conseil de transition. Le Premier ministre Ariel Henry dirige le Conseil des ministres. Le Haut Conseil de transition, C'est une organe de consultation et de proposition. Ankò, Premye Minis lan, li pa t vle angaje peyi a nan yon pwosesis elektoral san l pa t genyen le maximum d'adhesion possible. E li travay, li pran baton pèleren li, li mache chèche moun tout kote. E jodi a, li jwenn yon konsansis avèk. le secteur privé, avec la grande société civile et aussi une bonne partie de la classe politique. J'espère que ce consensus il pourra permettre que nous aller de l'avant. Et le dit consensus là pourra permettre que nous aller de l'avant. Ça veut dire faut nous d'accord qu'à cette phase des débats, il faut poser les jalons qui permettent que nous arrivions effectivement à une véritable transition pour nous passer pouvoir à des mondes que la population a choisi lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible le gouvernement pourra compléter la Cour de cassation. Le plus vite possible, il pourra monter un conseil électoral provisoire avec la participation des différents secteurs de la vie nationale. Pour avoir une gouvernance qui rassure le plus de monde possible et que le pays après aller en mode électoral. Mais nous tous nous connaissons, quels que soient les efforts du gouvernement, quels que soient les efforts de la police nationale d'Haïti, pour nous arriver effectivement dans la réalisation élection en Haïti, faut que nous gagnions une assistance internationale. D'ailleurs, nous-mêmes nous disons sans aucune hypocrisie, la police a fait du bon travail, mais la police n'a pas suffisamment de moyens pour craser gang PHTK dans le pays pendant les dix dernières années. Pour nous, cette assistance internationale est nécessaire pour que nous puissions avoir des élections en Haïti. E nou espere ke Pòt dyalòg la, pòt konsansis la, l ap toujou rete louvri. Sa vle di, moun ki pa siyen jodi a, y ap ka siyen demen. Sa k pa siyen demen, y ap ka siyen an janvye. Sa k pa vini an janvye ap ka vini an fevriye, ap ka vini an mas. Lesansyèl, sèke mentnan, ifo demare avèk le pwosesis. E deja, Nou chwazi 2 manm pou HCT a deja. Sosyete sivil la deziye, le sektè politik a deziye madam Mirlande Hyppolite Maniga, on chwa ekstraòdinè, e le sektè prive je kwa va deziye son reprezantan. Il fò alè dlavan, on na pa lchwa. E pòt dyalòg la ap toujou rete louvri. Nou pa vle kite pèsonn dèyè, nou pa gen enterè pou nou kite pèsonn dèyè. Men moman an rive pou ke efektivman le jalon kapab de pèmèt de reyisir sèt tranzisyon. Lè jalon ki pou pèmèt ke nou fè eleksyon nan peyi a, pou gen dè otorite lejitim ki vini, moman rive pou yo poze yo, il fo konplete la kou de kasasyon, il fo monte le konsèy elektoral pwovizwa, e fòk gon gouvènans ki rasire tout moun, fòk gouvènman an pran responsabilite l, men fòk kominote entènasyonal la pote sipò a ba nou tou. paske san le sipò de la kominote entènasyonal, san sèt asistans etranjè, nou pap kapab fè eleksyon an Ayiti. Oditè, telespektatè, entènot, jodi an se yon premye pa dan la bòn direksyon paske depi tanto 4 a 5 mwa, yon pwosesis de dyalòg ki kòmanse k pa ka fini. Kèlkeswa pozisyon yon moun ta ka genyen sou dyalòg, jodi an le dyalòg. Konkretizasyon dyalòg la kapab yon pwen depa pou ke nou rasire n yon ane 2023 mwen turbulant, mwen tumultueuse, avèk mwens ensètitid. Yon akò politik se pa yon remèd chwal ki pral geri tout maladi, men se yon pòt dantre. Jodi a nou bezwen ke elit politik, ekonomik ak sosyal yo antann yo sou devenir peyi a. Men pou nou presi, jodi a gen yon seri de pwoblèm konkrè, eleksyon, sekirite, Remaniman ministeryèl, lavi chè enflasyon, antwot, se gran pwen anndan yon akò politik ki pa fè inanimite paske gen anpil moun ki panse ke tire sou kòd la se meyè opsyon an men nou menm onivo dè non alinye patikilyèman onivo di Mouvman Nasyonal pou la Transparans nou te konvenki ke le dyalòg dwa èt le pwen de depar de sèt nouvèl Ayiti enben nou se pati prenant nan dyalòg la depi le debi nou li dokiman nou bay objeksyon nou bay opinyon. E jodi a nan faz konkrè a, kòm nou te siyen yon ak dangajman deja, e non alinye yo, ladan n ko jwenn Mouvman Nasyonal pou Transparans, nou siyen akò sa pou ki kapab pèmèt nou mete yon Wo Konsèy pou akonpanye Premye Minis lan, ou wè Gouvènman an, panche sou fòmasyon yon CEP ki odesi de tout soupson. gade kesyon sekirite a epi valide politikman yon entèvansyon, yon akonpanyeman entènasyonal pou rezoud pwoblèm ensekirite a, pou ke 2023 a, omwen nou ka sikile, omwen moun ka kòmanse relouvri biznis yo, epi angaje le pwosesis elektoral pou nou renouvle pèsonèl politik la. Bon, mwen menm, konviksyon nou o nivo de Mouvman Nasyonal pou Transparans epi doun fason pli laj lè non alinye, li pa sou yon kesyon de moun. Kan Prezidan Jovenel te la, nou te di fo un dyalòg pou un akò politik. Prezidan Jovenel asasinen, mouri, nou kenbe menm diskou a. Donk, li pa yon kesyon de Premye Minis Ariel. Jodi a, menm si yo pran yonn nan nou la ki renmen Ayiti anpil, yo mete nan Primati a, ou pap ka dirije peyi a si w pa gen yon akò avèk lansanm dè fòs viv. Enben lakò ou se pa yon kesyon de premye minis Ariel, kòm se premye minis Ariel ki gen reyalite pouvwa ladan l, li se yon pati prenant nan kriz la, enben nou fè akò avè l, men se pa yon bagay ki toune otou de li, se yon bagay ki toune otou de yon seri Ayisyen ki renmen peyi an, ki mete devan dabò Ayiti, paske jodi a mesye, nou fatige, yon ane 2022 ke nou anvi bliye, nou anvi bliye paske turbilans, kidnaping, ensekirite, peyi lòk, biznis nèg ki kraze, fanm ak gason ki kite peyi a pou yo kouri pati dèfwa avè yon bout viza, san paspò, san anyen, Fò n divòse a bagay sa yo e pou n divòse avè yo, on akò kapab, vrè m te di o depa, pa on solisyon majik men l kapab on pwen de depa pou ke ane 2023 a nou abòde l avèk plis serenite, an bon patriyòt, an bon sitwayen pou nou wè si na sove peyi a. Nou menm e depi on sèten tan nou te toujou pou yon akò, yon akò ke nou menm Ayisyen, moun k ap fè politik, moun ki nan sektè ekonomik e moun ki nan sosyete sivil sipoze jwenn pou n gade kòman n kapab rezoud kriz la. E pa plus tard que hier soir, nou te mete yon nòt deyò, nou menm nan Mouvman Nasyonal pou Transparans ki manb regwoupman nou nan Alinye pou ke nou mande yon akò politik ou ankò yon akò ant diferan zaktè yo avan 2023. Donk jodi a nou panse ke gen yon pa ki franchi dan la bòn direksyon avèk yon ansanm de aktè ki sansiblize pa kriz la e ki te vle fè depasman nesesè la. Men yon nan bagay ke nou te toujou di, Fòk sa k ap fèt la jodi a, se pa yon antrepriz de kopinaj. Fòk se pa de moun ki zanmi, de moun ki la inikman sou baz akwentans. Nou te bezwen de moun ki gen alafwa eksperyans e konpetans. E jodi a, mwen fyè pou m anonse ke nan dinamik Haut Conseil Transition an, pou le secteur politique, se ta va Madame Mirlande Manigat. ki sou wout pou reprezante sektè politik la. Donk nou menm nan Toutouni nou bat bravo a san pou san pou sa. Nou menm nan Non Alinye nou bat bravo a san pou san pou sa. Nou pa manb RDNP men jodi a Madam Maniga se yon figi, se yon pèsonalite ki transande tout apawotenans a yon pati politik e se yon moun ke nou te ka konsidere kòm yon patrimwàn nasyonal. Donk li klè ke si nou kontinye franchi menm pa sa yo pa rapò a lòt manb n ap al chwazi pou lòt sektè yo, pa rapò a KEP a, pa rapò a moun k ap genyen pou asime gouvènans lan nan kad remaniman ministeryèl ka gen pou fèt, n ava bay peyi a posiblite pou ke pitit li, fanm tankou gason, kapab sèvi l o pli wo nivo pou le byennèt kolektif. Donk mwen menm mwen ekstrèmman fyè, mwen bat bravo a san pou san, ne serès ke paske la pèsòn ou la pèsonalite fèrm, klè, konpetant, onèt, akademik e politik yon moun tankou Mirlande Maniga ke l fè pati de yon Haut Conseil de Transition, sa vle di ke nou pati pou kèlke choz de trè serye. E lè l serye, toutouni ap la, lè l serye, non alinye ap la, e de fèt, nou gen tan siyen pou ke nou anterine pwosesis la, tout pandan n ap veye pou ke bagay yo kontinye pase egzakteman byen jan yo kòmanse jodi a.